2022 Ane a fini wi la Lè map gade byen la m gade m wè rete novembre e decembre avèk 17 jou ankò Sa ta vle di genyen 70 jou ki rete pou ane sa kaba. Nou prale anprante 2023. Alò, jist avan nou pale de tranzisyon ane a, m ta renmen konnen eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun k ap tande chanèl sila. Alò se pati pou lèzenfòmasyon. N ap fè yon ti pale konsènan batay ki genyen antre Gran Ravin avèk Tibwa. Paske yè, y a kèlken ki m aple pou me di a ke... Batay la te vrèman rèd antre Gran Ravin avèk Ti Bwa. Men ekoute, Cha li menm, li te pase a laksyon kote ke Cha fè anpil lòbèy. Cha voye anpil bal sou Gran Ravin. Gen yon ti vòys ki rive jwenn mwen pandan batay sa ap fèt. Men nan vòys la, sanble ke. Nèg ki t ap pilote cha a, paske cha sa a sanble li te gen pwoblèm. E nèg k ap pilote cha a li menm li voye yon, m ta kapab di yon alèt pou dire ke, Ekoute, yo pa tèlman anfòm kote yo ye a, yo bezwen ranfò. Ann tande ti vòys sa. Komisè a, kay komisè a, m ta bay anpil pwoblèm kote m ye a la. Lapolis. Komisè a, pale kay komisè a, pale kay komisè a kote w ye a. Tamin, si nèg yo paka reziste mesye, pa gon nèg ki ka pale avèm non mesye. Te sonje 22 a gen ti pwoblèm nou paka ap kole avèl, pa fè twòp ekspè ansanm avèl. Depi rive nan pozisyon stab, sil gon bagay pou nou menm pou nou ta bal bakòp, pa al twò lwen avèl. Men, si yap pale avèw fòw ka tande, paske pa gen sinyal telefòn. Veye tou, veye tou pa gen sinyal telefòn. Kenbe radyo a nan menw. Kenbe. La m ta pral vit poze tèt mwen kesyon pou m di ke eske se lapolis vreman k ap batay ak mesye gran ravin yo. Konfimasyon an te vin jwenn mwen ki di ke se lapolis men ekoute kelke pa genyen an majorite nèg ame ki yo menm t ap voye bal tou. Gran ravin ap voye bal, ti bwa ap voye bal, Cha a ap voye bal. Kounye a gen yon bagay pou di tèt ou. Bandi advers yo, lè n ap pale de bandi sa yo, nou pale de Izo, nou pale de Ti Lapli. Nèg yo toujou ap plenyen kòm kwa e lè batay sa yo ap fèt, lè cha yo vini, anpil fwa nèg ki nan cha yo se de nèg k ap batay avè yo. Se pa de polisye. M te gen gwo dout. Dout mwen an li pa ranfòse. Lè m fin tande vòys sa yo. Paske gen de moun m tande k ap pale nan vòys la. Aparaman m ta kapab di se de amatè. Se de moun ki pa abitye pale nan radyo kominikasyon lapolis. Bon. Sa a ret la. Men fò m di nou ke. Nèg ti bwa yo mete estrateji atè, nèg gran ravin mete estrateji atè. Nou kapab vini anpe pli ta pou n eksplike w si genyen de sòlda ki tonbe ou pa. Men ekoute, dan sèt batay, gen gwoup ki mete estrateji, men gen gwoup ki fè de zavanse. enpòtant. Tande byen wi, gen gwoup ki mete estrateji atè. Men gen de gwoup ki fè dè avanse enpòtant. Pou la estrateji, fò n di nèg ti bwa yo, y ap chache tout kote yo estime ki enpòtan pou kapab mete va, pou plase va, nan pèspektiv pou rive domine mesye. Gran Ravin yo. E ke fon lèzòm de Gran Ravin e se de Vilaj de Dye? Nèg sa yo, yo menm, se pote y ap pote boure. Parekzanpl, m gen de vòys ki vin jwenn mwen, m kwè gen ti videyo tou, kote ke nèg yo pile 23 a. Eske nèg Tibwa yo te repouse nèg yo nan 23 a? Si wi! Nèg yo te rive nan yon moman kote ke yo repouse nèg Tibwa yo. Eske nou konprann? Tande byen kòman batay la te pati. Quelqu'un a fait une déclaration, un autre a répondu, et puis après, batay. Men pa bliye m toujou di nou ke lè w pran Gran Ravin ansanm avèk Vilaj de Dye, 2 gwoup sa yo pa pè moun menm menm menm menm menm. Yo pa pè. Nèg sa yo konn batay, nèg sa yo ka batay. Mwen m ap poze tèt mwen kestyon. Paske m konn pase yo pènye fen. Kapasite nèg ti bwa yo pou batay. Mwen nèg ti bwa yo se de nèg lou. Paske gen anpil gwo bout solda nan kan ti bwa. M ap mande m sa k fè kòmsi yon bon maten ti bwa pa ka pote boure la a. Li mete tout nèg izo yo deyò. nan matisan. Map mandem sak fè lè yon batay kare anlè a la nan ravin nan, nèg ti bwa yo ansanm avèk lapolis yo paka pote boure sou nèg gran ravin yo la kòm si pou fè nèg gran ravin yo kouri. Nèg sa yo gen anpil taktik lè yap batay. Eske nou konprann? Men. Kòm nou pa bezwen taktik, paske nèg sa yo bosal anpil, tankou yè swa, m gen de twa foto ki vin jwenn mwen, sou ti teryòs nèg Team Asansè yo. Nèg sa yo se yo menm ki danje anlè a la a. Nèg yo malfèktè anpil! Anpil! Avan nèg yo al batay papa, nèg yo rele gwo vye bèt. Lè m di gwo vye bèt la a, m pale de satan yo, satan k ap mache avè yo. Nèg yo fè gwo seremoni, nèg yo konn dòmi. Menm yon seri de kote pou espri ka vin pale avè yo. Epi pou kapab ba yo fòs pou yal batay. An touka batay la te rèd. Nèg yo pran anpil kote la sanble. Pou nèg ti bwa yo, nèg gran ravin yo. Nèg yo fè dè avanse ekstraòdinè. Epi, batay la li menm, l ap kontinye. Lòt enfòmasyon mwen pote pou nou nan kad emisyon sila a, genyen Lapolis Nasyonal Dayiti ki pwosede jedi 13 oktòb 2022 a nan Lil Avwa ak entèpelasyon sèten Jolikè Romain alyas Koukou pou enplikasyon prezime li nan anlèvman. Yon granmoun lapolis antre lakay yo nan lannuit 12 pou louvri 13 oktòb 2022, se nan blòk li lavwa 1. Yon fwa lapolis te gen enfòmasyon sila, gen anpil polisye nan sou komisarya bon repo a ki te fon pote boure e fè yon fouy sistematik nan plizyè kay ki abandone nan zòn sila. Sa ki pèmèt e oblije an menm tan kidnapè yo libere viktim nan. e pran la fuit an menm tan. Gen yon sèten de Peter, ensi koni, yo sispèk li kòm prensipal otè zak sila a, epi tou Claudenè, piti resan, lapolis ap chache yo nan kad dosye sa. Yon patwouy lapolis fwontalyè terèst Polifwon nan rejyon nò peyi an, ki asire liy Kapoti, pwosede ak arestasyon yon sèten de Alidor. Gesner, se te nan dat 11 oktòbre 2022 vè 2 zè nan laprè midi pou enplikasyon prezime li nan trafik dwòg. Mesye sa a gen 33 lane, orijinè komin Ennri, departeman Latibonit. Alidor Gesner te genyen an posesyon li yon valiz ki te genyen anpil sibstans. ki sanble ak kokayin. Konsta legal la fèt pa bò kote jij de pè titulè Dolcine Hérisson. Alò n ap raple ke biwo lit kont trafik stipefyan li menm sezi dosye sila a apre yon test preliminè sibstans sa a ki revele pozitiv kokayin yon kantite 1 pwen 2 kilogram. N ap raple yon lòt kote dapre premye eleman enfòmasyon se ta yon trafik dwòg. an echanj zam oubyen lajan antre Ayisyen ak Dominiken. La suite de l'actualité et on va revenir pour boucler. Apre endepandans peyi a, Lèzetazini konbat Jan Jak Desalin e jiskaske Desalin pral mouri an 1806, Petyon Abraye pral pran pouvwa a e nou pral wè malgre sa pral gen rezistans mas esklav yo. e lè bosal yo e ou pral gade gouman akaro yo ki parèt nan vil yo pral nan mòn yo pral nan sid yo pral nan grandans pou yo òganize peyizan yo lè desalin fin mouri leta desalin nan disparèt ou pral jwenn leta petyonbray ki pral pran ki pral bay ou lòt nesans an ou lòt leta Yon leta piyajè, yon leta ki pa konn mas yo, paske mas yo tou rejte yo anndan peyi a. E jounen jodi a la, yo pral òganize yon konplo e sabotay politik tout peryòd 1912-1913 yo. E pou nou konprann pou nou tonbe nan okipasyon amerikèn 1915, Lèzetazini òganize 2 pirat de mè. Sitou nan mòn Sen Nikola, Latòti. E pa kounya nou wè gen 2 gwoup gang. An 1912, an 1913, Lèzetazini òganize 2 gwoup gang pou piye bato Alman e Angle yo. Paske nan bodmè yo, se te Angle, Alman yo ki te la nan komès la. Anvan Libanè yo fin gen yo vini, Ameriken yo pral ba yo, yo pral ba yo paspò pou yo antre ann Ayiti. Yo pral ba yo kòb, Citibank pral ba yo kòb pou yo antre ann nan peyi a. E premye sa Lèzetazini fè, li pral pran rezèv dò a 14 out. 14 14 desanm 1914 ki evalye a 600 tòn dò. Imedyatman yo pran rezèv dò a, yo pral rann Ayiti yon peyi pòv. E jounen jodi a, nou tande entènasyonal la, mas yo nan lari, e kote Lèzetazini konstwi de seri de gwoup gang, menm jan li te konstwi yo an 1912, 1913, pou yo te vòlè bagay Alman, Anglè yo, anvan okipasyon 1915 lan, menm Ameriken an, Jounen jodi a li di fò l okipe Ayiti. Okipe a kisa li ye? Nou tande y ap pale kolera. Plis yo di y ap fè okipasyon nou wè gang y ap pran plis espas. Sa vle di se yon konplo entènasyonal. E nou wè poutèt yon ti gaz ke mesye Jenèf yo di yo bloke anba. Laboujwazi tankou Bidjo, Akra, Brandt, tout ekip Miladesin yo mande fò gen entèvansyon militè avèk Ariel. E nou redi sa ankò, e ap gen rezistans anndan peyi a. E li klè. E bagay ki pase la a, fò n al fè apèl avèk istwa. E se yon peyi Lèzetazini pa vle wè. E nou sonje lè Ayiti te gen, te gen sa k rele touris, Lèzetazini te kanpe l te di se Ayiti ki fè katach. 94! a Aristide a li yo mennen Aristide tounen a 21 mil òm kisa ameriken fè li kraze teleko li kraze siman dayiti e li kraze diri nou e ayiti te konn pwodwi 120 mil tòn de ri latibonit sèlman tòbèk te konn pwodwi 60 mil tòn nou mèt nou achte diri e nou te gen lwil nou te gen 35 pousan antrepriz nan ekonomi an ki tap pwodwi nan peyi a E okipasyon 1915 ak 94 la rive a koudeta lame dayiti e la boujwazi a men kote yo lage peyi a. Yo kraze goud la. Goud la pèdi valè l, 60 pousan sou valè l. Sa vle di, menm ameriken sa a, li mete gang nan tout peyi a. Pou l mete gang, paske yo vle, paske yo gade ayiti gon petwòl ki kòmanse matisan l fini gantye. Ayiti gen iranyòm, li iridyòm. Fas a kriz mondyal kapitalis ki gen, Lèzetazini pa ka fè fas avè Lachin, Larisi, Lend, nouvèl pisans emèjan yo. Se yon peyi ki andete, dènyè rezèv yo se Ayiti. E sa fè nou wè tout chèf gang yo, yo gen genyen ki lye avè anbasad amerikèn. Genyen pitit yo Ozetazini. E jounen jodi a la fòn klè, Ariel. Anbasad Kanada te rele Ariel mande Ariel pou l al negosye ak Babekyou. Mezanmi trè senp, nou pa enbesil. E sa ou vle di la, yo wè yo pa fè masak 94 yo te mete Aristide tounen, yo wè yo pa touye Ayisyen nan kolera, Amerik ap prepare yon masak Site Solèy, yon masak Bèlè, sou pretèks gang yo nan Site Solèy ap voye dwòn pou yo tiye popilasyon an. E li klè, okipasyon sa a, se yon okipasyon ki planifye. depi kèk dizan, depi dizan, kenzan. E nou kwè se elit ekonomik la, elit entelektyèl la ki fè fayit. E jan pwofesè Ed di a, chak kou mas yo nan lari, pa gen lame pou mete pou fè mas yo antre. Boujwazi yo pa gen kapasite pou yo fè mas yo antre. Chak ventan, mas yo pran lari. E poutèt sa nou di, fòs òganize yo, fòs pwogresis yo, fòs revolisyonè yo, fò yo kontinye batay. Pou esplike mas yo men ki project la. Projè a kisa li ye? Se fè Ayiti tounen peyi k ap koud rad, sa yo rele mendèv ap mache sou tete. Se sa n rele avantay konparatif nan kad divizyon entènasyonal di travay. E m ap redi nou sa ankò, premye peyi ki mete anbago sou Ayiti se Lèzazini. Li rekonèt endepandans li an 1860. E lè l debake la, Ameriken tiye 20 mil peyizan Okay nan mach atè. E se yon peyi ki anti Ayisyen. E dabò, Joe Biden di, si Ayiti efondre, se lemonn ki ganye. Fò n efondre Ayiti, fò n fè Ayiti peyi miliso 4. Okipasyon vle di sove Mateli, sove Bidjo, sove Brandt. Se yo ki bay zam. Se yo gangsterize katye popilè yo. Nou mande tout oungan, san prèl, bizango. Fwa sa ap gen rezistans. Denyè bagay Ariel Henry fè, li vin nan yon dekrè la li mande pou lapolis kite komisarya yo a militè yo. Bala seye. Kite komisarya yo. Sa vle di, a lè Etazini pral vin tiye moun la, menm lè l te debake 94, li pat gentan touye moun Site Solèy, li fòl e fè e piye peyi a. E li klè, nan konba sa a, nan konba sa a, e mwen kwè ki moun moun k ap vin pran pòz yo, yo pat nan okipasyon, li klè mèt la. E jounen jodi a, si Ameriken debake Li pral pwoteje laboujwazi paske mouvman popilè a fò. E se pa mouvman popilè gang k ap di yo revolisyonè non. De òganizasyon serye. Ou wè si se nou ki gen zam nan, nou tout kote nou t ap ale? Nou t ap ale pou palè nasyonal, nou t ap ale pou primati, nou t ap pote drapo wouj. E sa k fè lè nou nan lari a nou menm nou gen yon diskou nan batay rivalite enperyalis la. Nou di nou vle kopere avè Lawousi, Lachin, avè Liran, Kore di Nò, Kiba, Venezela. Peyi a pran plis de 7 okipasyon. Kisa l bay? Yo vin ave Aristide 94. Bill Clinton di l ap bay Aristide 2 bilyon dola pou fè devlopman, kisa l fè? E pa diri Ayiti l kraze? E pa ASCO l kraze? Se pa Siman Dayiti yo kraze? E tout bodmè a la, e pa gang yo mete? Sèl lanmè peyi a ka bay peyi a 20 milya dola pa ane nan endistri pèch wi. Nèg yo di Ayiti pa gen dwa pwodui. Fò l fè Ayiti tounen yon sosyete de konsomasyon. E poutèt sa nou menm, tout jenn gason, tout istoryen, tout entèpresan sosyal, sa la nou pa konprann. E ou pral sezi, wap wè nèg a gen doktora kenbe fizi nan men yo wi. Paske gon bagay mao diw, Alenin, lè se entelektyèl ki gen fizi a, li ka mennen libète a pi lwen, lè se lumpen li pap ka mennen li pi lwen. Sa vle di, tout fòs mistik yo reyini pou n konbat Lèzetazini, spirityèlman, materyèlman, pou n mete yo an dewout. E jounen jodi a la, yo vle fè konnen se Babekyou ki met sa la. Non, se yon pwogram ki nan depatman deta, nan gran inivèsite Ozetazini yo, avèk elit lidè lèsiryen yo, ki dèyè okipasyon. Lèztazini pa janm al mande pi arete an gade sak pase pou moun pa dakò a jovenel yo patisipe nan asasine jovenel moïse menm lè jovenel moïse la son tchoul li te ye wi Joe Biden mande pou lajistis ameriken fèmen dosye jovenel moïse la paske gen anpil nèg ozetazini ki nan touye jovenel moïse menm lè w pa dakò a jovenel moïse son koutye li ye wi son restavèk son esklav talan li ye wi kanmenm monchè li pa dwe mouri konsa sa vle di men tout rezon lèztazini fè jounen jodi a la ameriken pral bay Se nan men 10 avyon de konba li pral bat elikoptè. Ou konn di okipasyon sa a nou pa pran l ankò e n ap reziste jiskase yon kout bito final. Nou di pèp la, pèp ki òganize pa pèdi batay. E sa k fè yon ti gwoup mèsenè nan peyi a k ap fè ajitasyon ki devan batay pèp la. Nou di pèp la pa pran sa ankò e pèp la konsyan. E 200 zan la a se Lèzetazini, Kanada, Lafrans. Se Kanada k reskonsab. Sa e la jistis a la frans. Sa nap nap pale nap pale e fome komisè yo, fome jij yo. Se kanada la frans ki fome yo. De se bèl si kout ki moun yo pas kout esazi. E nou tande sa. Gon pa kèt zam ka achte kanada blende poko janm vini. Yo di se yo kouni yo sou pech moun la. Sa vle di yo kon lòt pwojè dèyè tèt yo. Ou de sa ayisyen ki konsyan, ayisyen ki kanada ak lesazi ni fòn bloke bagay sa la. E jounen jodi a la peyi a vin pi pov. Konsekans politik ni yo liberal. Nou fè vant mache. Achte diri Lèzetazini vin vann la. An Lèzetazini te renmen nou, li kraze diri nou. Li ba nou 3 bwat lèt pou 5 goud. Yon ti fanmi diri pou gou de ka. Bon, te renmen nou. Ou pa te kite nou devlope Latibonit, Tòbèk. Ou pa te kite nou devlope Pitimi an. Ou pa te kite nou devlope endistriyalize tèt nou. Ou kraze moun dadi masè estime. Ou kraze, ou kraze tout gouvènman pwogresis ki vle fon bagay pou peyi a. Li klè mezanmi e nou klè pa okipe moun ameriken pa vin pran king gang gang yo se gang ameriken yo ye menm jan gang yo te enstale latòti an 1912 1913 pou dekapitalize anglè yo pran byen anglè yo pou yo te ka debake an 1914 pou yo vin vòlè rezèv dò ki fè nou vin pi pòv la rezèv dò sa 600 tòn dò jounen jodi a yo evalye a 150 milya de dola nou peye dat bwaye Nou aplike politik neoliberal. Kade de 14 apre retou Aristid, yo pran teleko nan men nou, yo pran siman Dayiti. E, ou konn sa Lèzetazini fè nou? Li fè nou ranfòse taks sa a 4 pousan. Taks sou pwodui enpòtasyon 30 pousan li te ye. Imedyatman, yo retire 30 pousan enpòtasyon ki te a 4 pousan, ou pap ka pwodui ankò. Yo fondre ekonomi nasyonal la. Jounen jodi a, yo vin ap fè nou vann moto, tout peyizan ap vann tè pou achte moto.